Bonswa bonswa tout fanatik mwen yo nou konnen non an deja se roi tito estram map di nou mèsi dèske nou abòne avèk chanèl mwen an nou pataje mesaj mwen an e ki fè mwen rive Avèk 1000 abòne map di nou mwen gen pou m pote anpil feyton pou nou anpil bèl videyo nan konnen pou lenstan mwen deside kite matinik mwen antre an frans se pou mwen reyalize rèv mwen pou m ede lejan pou m ede pou m fè anpil bagay nan vi a mwen jwe foutbòl osi ganye ganye chanpyona. Mwen konnen rèv mwen anpil anpil men se nou menm ki va ki bral ede m obteni rèv mwen. Ya. Mwen abite nan yon vil ki rele Akan. Mwen toujou la antrenn pou menen, antrenn de vire avèk baz mwen fanatik mwen. Paske mwen renmen anpil baz. Mwen renmen fanatik anpil yes orevwa bizou.